Anpil elit la te trè di. Ou konprann sa t ka vole vole. Paske depi lè misye mouri a sa kap vole tou vole. Ou konprann depi lè misye mouri a sa kap vole tou vole. Kounya e kò e mèt la eske nou remèt li bay fanmil oubyen nou nou antere l. Bon nou konnen pou lapolis li tap travay lapolis te fè afèl. Te fè sa t posib. Nòmalman lapolis te fè entèvansyon yo ekipe yo pase pase si yon nèg 2 gwoup gang ap batay yonn touye yonn apre lòt la fin touye lòt la tout tout teritwa a cho nèt epi ou menm lè w pran teritwa lòt la w pa ka poze ladann le rezantan se yon 2 blende yon 3 blende ou konprann. Nou fè konnen nap dèyè 4 lòt sòlda depòte. Non nèg yo konnen nap chache yon anpil An premye man nap chache 4 ponyèt An dezyèm man nap chache klif An twazyèm man nap chache Nap chache chiwawa An katriyèm man nap chache Nap chache alèks Men enfòmasyon sa fè kwè ke nou menm nan baz e 400 mawozo, depi yo ape lanmò depòte e moun e kap viv nan lokalite a yo paka e dòmi lakay yo an rezon de kisa nap rantre e lakay yo e sou pretèks e nap chache kat ponyè, klip, tout se sa yo sèlman e eske enfòmasyon sa nou menm e kòm etan jounalis nou ka kwè ladann oubyen e bon vèsyon an se kisa li ye an reyalite? Non si nou met si nou antre kay yon moun nan zòn nan konnen ke son antèn nou genyen. Yo di nou 4 ponyèt konn demere la. Apre sa nou met tout moun nan zòn nan an konfyans, siye pè ke yo ta pè pou yo antre pou yo antre lakay yo. Pou yo gen konfyans nan nou pase nou nou mache kay an kay. M pran mikofòn m di yo konsa, nou pa annafavè. Depi yon moun ou konnen ou pa konplis nan bagay depòte ou pa konplis ou pa aso asosyasyon ansanm a depòte. Ou pa asosyasyon ansanm ak 4 ponyèt ou mèt libe libe ou mèt wè nou tap tire bal ou si wè nap tire kankou pou pa ta pran bal antre lakay ou fèmen pòt ou e sa ke nou di. Ok e 4. Bay misye pase. Mezanmi yon ti pòz. Mezanmi nèg ki fout nou kay nèg atè nèg antre. Pase mwen menm se se koutwal mwen met sou misye pou m pran misye. Ou konprann? Pase si nèg ak ak gang, gang ak gang ap goumen pandan m fin touye nèg la, pandan m fin touye l, m fin touye nèg la pou lapolis enpoze m chita nan teritwa m, teritwa sa e pou mwen l ye kounya l pa pou kalanri ankò. Ou konprann? E silvouplè. Antre lakay ou. Pase kay sa se kay nolye. Teritwa e teritwa nolye. Wè tout sa la se kay depòte. Men megrèt mnde met dife nan kay la wi. Men nou konnen lè nou di depòte Carl Henry alò se ton chèf gang. Kote lòt gang li menm li ta file yo? Kijan? Kote rès gang tankou li menm te gen nan alantou yo? Non nèg sa yo pa ka kanpe. Menm Carl Henry konnen li pa ka kanpe. Menm kal anri konnenl paka kanpe men w konnen frekansite lè nèg ap ap fè foli l gen kran men bon bagay li ka jere vre. Men e talè a ou sot pale de zokiki ki ta libere depòte kal anri e ansanm a jerry moa men de ki zokiki wap pale menm eske se senatè a ou senatè zokiki li gon jwèt nou rele senatis. Men eske se pa yon akizasyon oudimwen se yon bagay ou konfime e Jeanel Senatus se li menm ki tap founi depote a avek minisyon? Se yon bagay ke m konfime. Se yon bagay m konnen menm. Ou gen yon mesaj wap voye pou senate a? Mesaj m te ka voye pou senate a, senate a konnen ameriken nou ye nou pa gen sol nou pa pile. Ou konprann? Li konnen e ameriken nou e nou pa gen sol nou pa pile. Depil konplis nap prann kanmenm. Eske son menas ke n fè l? Non pa fè, nou pa konn fè moun menas. Moun ki fè moun menas son bagay kel paka fè. Depi yon bagay ke ou konnen ou dil ou ka fèl, li pa menas. Men enfòmasyon tou ta fè kwè ke baz 400 Mawozo ap travay de konsè avèk yon moun tankou Vitelòm. E se sa k fè 400 Mawozo jodi a la chwazi kanpe jan l kanpe a nan Kwadèboukè. Alò e kisa nou ka di moun sa yo de zanmitay ki egziste ant Lanmò 100 jou avèk Vitelòm? Non, non menm, nou ka chwazi zanmi yon moun, non gen alo. Nou menm nou tèlman fè, nou tèlman ka fè tout sa nou vle fè lakay nou, pou nou ta mande yon moun ranfò, fò e lè nou pral neye. Se pa yon bagay ki fasil. E pa yon bagay ki fasil. E sa y ap di sou tout radyo nèt, sou tout rezo sosyo, e sa ke m tande y ap di. Pandan moman sa yo, non katye Mawozo site anpil nan dosye kidnaping. E kisa w ka di de sa? Bon, nan rezo, nan, nan, nan, nan ba afè kidnapin, se sa ke yo di, paske se peyi a k ap fè kidnapin, se pouvra k ap fè kidnapin. E tout peyi k ap fè kidnapin. Si se nou k t ap fè kidnapin, ankò pi bon toujou, paske nou menm lè nou fè kidnapin, nou konn sa pou nou fè a lajan. N ap ede moun ki pa kapab tout bagay nèt. Alò, w vle di Leta konplis? Bon m pa m pa konnen mwen m pa pala moun m voye dlo sil mouye yon moun wa cheche kòw. Tif konfyans de près sa se poun pote yon denosyasyon kont zak malonèt masak ke lapolis ap fè sou popilasyon Sou pretèks ke se operasyon ke y ap mennen kont baz 400 mawozo, mwa dènye lapolis antre nan Remy, yo boule 2 chofè moto, pitit 2 pòv malere. Vi nan fè nou mal. Nou te frape pye nou atè pou n te paralize pandan kèlke zè pou n fè lapolis konnen ke se pa pè nou pè. Nou jis pa chwazi goumen kont lapolis. paske nou respekte kondisyon peyi nou. Ayè samdi a ankò, komisè Kwadèboukè a fè menm bagay la. Li antre nan remi, yo masakre Popilasyon an. Yo fèmen yo anndan kay mete dife sou yo. Se pou rezon sa a, nou menm 400 mawozo, pou lanmò san jou, direktè nou ak premye minis Ariel Henry, Peyi a nan men n e ki se chèf CSPN lan, minis jistis Rockfeller Vincent, direktè lapolis ki se Laurent Charles, sektè dwa zimen o. Mariolène Gilles Pierre Espérance OPC Nou ekri nou yon fason pou lè n ap mete pye nou atè pou pa gen plenyen e nou priye popilasyon nou an gras pou yo viv paske nan jou yo la nap frape pye nou atè sou kelkeswa fòm lan nou pa chwazi anfas lapolis e nou pap janm anfas lapolis pa kont yon ekip lapolis la se Enterè pèsonèl yo y ap defann. Espesyalman komisè Gotye nou konnen ki gen 100 mil dola ameriken nan men l, li bezwen jistifye l, li pran pretèks. Se yon operasyon l ap mennen kont baz 400 mawozo. Detanzantan, l ap masakre popilasyon nan. Remi, Mwen menm, Lanmò San Jou, Bawon Plèn nan. Mwen jire 7 fwa 77 fwa Mwen mete jenou m atè kè m jire se de se dènye fwa pou kominikasyon popilasyon kwadèboukè a fè krim komisè a fè krim sou popilasyon an nou pral mete pye nou atè bandi pa kouri. pou bandi. Vakabon pa kouri pou vakabon. Se kanpe goumen. Dayè nou menm nou pa gen kontwòl dwàn, ni fwontyè, ni APN. E si nou ka gen zam nan men nou, mwen kwè yo menm Leta konnen. Koman zam nan fè nan men nou. Di ase ase. Nou te chwazi rete nan silans se paske nou pa chwazi antre nan jan kap mande pou Ariel Henry demisyone kote se menm yo menm ki t ap dirije ak gouvènman kowonpi phtk. Nan tjou ki nan komisyon kwadèboukè a avan pita ki tris lanmò san jou bawon plenn nan chèf 400 mawozo menm lè nou pliye ke nou pap kase dènye mo nap di yo yon lyon pa janm mouri. Yon lyon toujou ap dòmi. Nap. Nap. Ba yo. Pwovèb sa. Pou yo kenbel. Kòm leson. A lapèl sa tap bèl. Si kouri pat gen. Bouke. Ladanl. Nou menm nou pa fè. Politik. Men nou kwè. Anpil. Nan alye. Nan analiz yon silans pat janm vle di nou bèbè pou sa.